Ou wè mwen menm, m pap preche vyolans. M pap preche vyolans paske ou dwe respekte vi tout moun. Men sèl sa m konnen, jodi a m make l. Dèke pèp la bese lèbra a mouvman bra kale a, nèg yo ap vin yon milyon fwa pi kriyèl ke jan yo te ye. yon wo grade nan lapolis bay li non. Vwala, e sa k pa bon an. Enben cheri doudou, m konnen tou wi, m konnen tou wi nou pale. Ou konnen, nou te gen pou nou antre anndan a katrè, bakòp kwadèboukè a te devan, men nou deside antre a senkè, nou ap antre devan an, he, polisye kanbal ak yo sa k te nan operasyon ap konnen sa. E bakòp kwadèboukè a se li k ap mennen nou anndan paske nou pa konn anndan an. Mans ou konprann non? L ap mennen nou yon kote lè di plis yo. Si nou pa konn an n ap antre anndan an. Baz, ou konnen bakòp kwadèboukè a ki te yon, li pa te yon zo reken non, ki te yon pikòp. Pikòp sa a te gen de, kat pòt li ble epi rès kò machin nan blan baz. Ou konnen pikòp lan fin pase. Mesye tande sa map di an mesye. Sa map di an epa. Konbyen liye? Konbyen liye? Mesye epa 100 mèt non mesye. Epa 100 mèt non. Epa longè yon teren yon teren foutbòl non. Nou konn pikòp lan fin pase tout pikòp lan fin pase gen 4 nèg ki annik pare ki ouvè bal sou nou. Nan do pikòp lan ki devan an. Pandan pikòp lan fin pase pandan pikòp lan fin pase wi. Pikòp lan fin pase e pa menm a 100 mèt, nèg yo sòti yo ouvè bal sou nou dèyè a. Epi pikòp lan yo menm yo pa menm, yo pa menm, yo pa menm manyen pikòp lan devan baz. Cela explique quoi? Sa eksplike ki sa? Sa eksplike poukwa, sa eksplike kwa? Ban m eksplike w sa eksplike kwa. Ou pa on, ou pa on distans yon tèren foutbòl avè m e ou k ap mennen m, ou devan. Wi. Kòman fè nèg lan parèt nan, nan mitan w, li voye bal epi l repliye bò kote w lan? Youn pa mouri, sa se youn. M pa gen sèvo ankò, tout sèvo m desann nan dwèt mwen baz. Lè m te nan lapolis. Depi m gen tan konsa sèvo m bliye l li desann nan dwèt mwen dwat nan dwèt sa baz. Ay nou fò trè veye m baz. Yow! Kòman w konprann pandan kòmsi pandan pandan bagay sa vin pase baz anojou m pa janm raple m bakòp sa nou te wè kote l pase. Sa se youn bakòp ki te devan. Sim byen konprann la bakòp la nan koffi olo avèw yo kite bakòp la pase epi ye sak dèyè a yo manje? Esaw eksplike la wi. Anben album la nou pa mouri baz nou pa la nou pa mouri nou pa mouri baz. Kounye la ou pap di letènèl mèsi ou pap di ginen yo mèsi paske jodia ou pa nan peyi sa frè. Ok ok map toujou di mèsi men kòman wap santiw baz lè pou we je ou yon fanm gwòs pa egzanp yap kenbel yap foure yon kouto anndan vant li gwo vant Sa pa rive non ou egzanp ap pran avou koman wap santiw baz ou menm ki deyò a pou ta yap yap akouche yon fanm konsa yon ponyade devon yap detripel devon baz tou vivan. Mwen gad ti manmi an ki mouri la a jodi a. Reponn mwen non baz, reponn mwen koman wap santiw menm eske ou deyò baz. Mwen gad ti manmi an ap pale ou pral dènè kap kap. Wi lap jwenn atansyon an map balil map balil. Jajè nou mèt kontinye pale tande. Non e pou bagay m di lan David koman yon nèg ap santiw baz koman yon nèg ap santiw an di ok menm lòske ou pa konn moun nan baz Koman wap santi w pou voye je wap tande baz? Wi wi. Mwen se map pran avè w wi. Ann di koman wap santi w pou ta voye je w. Ok, mwen yon bagay ki pase. Koman w santi w baz? Pou wè yon nèg ap fè de gason ap bo ki pa masisi baz. Koman w santi w? Menm lèske w pa nan peyi an baz. Pandan wap di Bondye mèsi a wi, koman w santi w baz? Frè m, ayisyen, mwen di Bondye mèsi paske. Sa chok anpil wi. Baz mwen m pa m pap baw manti mwen m pa byen baz lèm wè bagay sa yo m pa byen baz m pa byen e kòm si m wè m konplis baz m pa byen baz e bon bagay map diw la wi m pa byen baz paske to ou ta l ka yon fanmi m menm to ou ta l ka yon fanmi yon zanmi m baz. Yè m konprann sa w di an paske li li vrèman chokan kòm si ou gade e bandi bandi e bandi baz bandi pa gen etadam baz. E wè nan moman an, wè mwen menm, m pap preche vyolans. M pap preche vyolans, paske ou dwe respekte vi tout moun. Men sèl sa m konnen, jodi an m make l. Dèke pèp la bese lè bra a mouvman bra kale a, nèg yo ap vin yon milyon fwa pi kriyèl ke jan yo te ye. Baz, pèp ayisyen pa ka fè bak ankò la baz. Paske yo sou presyon yo pè. Baz yo pè, yo pè baz. Yo pè baz. Depi yo fè bak, yo mele. Depi yo fè bak, yo mele. Yo mele. Baz, nan moman, nan moman wap pale avèw la, se paske pèp la e wòch la baton li genyen ki fè kon ki ekip bandi ap kale kòl wi baz. Ou fin pale, ou fin pale. Ey, pèp lan son ti api, ey, pèp lan son ti api yon 200 nèg a zam li bezwen sèlman wi. Men je polisye yo poko ka klè baz. Men tou, yon bagay tou, m tande yon komisè kap pale. Gadon yon gad kap pale serye konsa. A e di, tande ou nan Simo Voejo ou wè de moun nan popilasyon an kame kap antre avè w, ou tap dakò? Babilòn nan pa resevwa fòmasyon, Babilòn nan ap pi vit voye bal pou l tiye l. Polisye an pap tiye l. Moun li konnen kap tiye l pi rapid nan, se li menm pou l al fè dòmi. nòmal paske babilòn nan pa resevwa fòmasyon babilòn nan ap pi vit voye bal poul tiyel polisye an pap tiyel moun li konnen kap tiyel pi rapid nan se li menm poul al fè dòmi men se pa renmenl renmenn vrè moun li renmen an se moun li konnen ki la pou pwotejel tout bon biliv mwen nan sam dou la men men tande men Tande, men, kòm etan done, ou konnen moun ki renmen w tout bon se sou lòd li ye, ou konnen seli ki papa nou toulède, ni moun ki renmen w tout bon an, ni vye moun nan, ou konnen yo gen, ou konnen yo gen menm papa, ou konnen yo gen menm papa, ou oblije rejwenn sa ki pa renmen w nan, men se pa renmen w renmen li, paske w konnen l ka elimine w pi rapid. M'en di konprann non. Ou konn tankou, on bagay, on bagay ki trè, on bagay ki trè senp. Kòm ou konprann Ayiti gen Konatel. Wi. Kòm ou konprann Ayiti gen Digicel, li gen Natcom. Nou gen sèlman 2 rezo. Se konpayi telefonik yo, enstans k'ap jere telefòn yo. Kòm ou konprann pou pa ka trake Izo lè l'kite espas anba sa. Paske, yo pa moun, yo pa met bounda nèg sa yo, yo pa kenbe boul grenn yo pou yo jwenn sa yo bezwen nan men Conatel. Nan men Digicel. M pa konn si w konprann. Se sèvis de ransènyeman ki travay de konsè antre lapolis e ajan sa yo tankou Digicel et akonpayi sa yo. Monchè sa son bèl kesyon. Sa m pral di a m pap voye moute e chèche konnin. Ay lapolis gon sèvis de ransèyneman, lajan sa a, yo manje l nan wo kòmandman an, m kwè 5 milyon goud oubyen 500 milyon goud chak ane avèk senatè yo ak depite yo, yo manje l. Se youn nan rezon ki fè operasyon lapolis yo toujou mal pase. Paske toujou gen gen movè ransèyneman. Nèg yo manje lajan an. Yo manje l anlè a. Yo manje l. Yo gagote l anlè a. Eske polis nou an son polis ki gen poli e ki syantifik? Si yon moun pran bal. Wi, nou gen tout moun sa yo baz. Men, malerezman, Nou gen, nou yo gen, pa nou gen vle. medsen lejis? Ki sa, onètman m pa pral, m pa pral di yon bagay m pa konnen. Ki sa k mesen, medsen lejis lan? Medsen lejis se moun lè w pran bal ki ka fè etid kabalistik ki pou di men tèl kalib ki tire, men kisa. Frè m, nan lapolis lan nou gen tout. Se bon bagay m ap di w la wi. Baz, ou wè dènye krèm lapolis w ap gade yo la yo? Si m di w sa w pap kwè. Ou konnen nou gen doktè ladan yo? Mwen menm m fè jeni sivil. Ou konnen nan tout dènye krèm lapolis la se yon bann inivèsitè yo ye baz. Men malerezman gen yon duel anlè a ant ansyen nèg lame avèk nèg ki te fè mit souri yo, yo pa baw chans pou moutre sa w kapab, sa w ka fè. Paske wap parèt twò bon pase yo. Aktyèlman la, nou gen yon valè k ap etidye Chili la, men dèk yo rive anba, ou konn sa y ap fè yo? Y ap enpre yo, pimpe yo andeyò, paske y ap vini tou enspektè, yon fason pou yo pa vin ba yo lòd yo menm ki la depi tann dat lan. Ron gon divizyon nan mitan yo pou gwo chèf ak sa k te la anvan, siperyè erachik. Baz, de tout manyè min. Pa gen, pa gen, e, e, pa gen, gen, gen chèf ki fè etid balistik ki di bal sa pran tèl Iran. Exact. Yep. E, e, e, yep. Li soti nan nò, yep. li soti nan sid. Yep. Rele sa bal, ba, balistik, balis. Yep. Yep. Bon, baz, lè fini depi wap pede, wè depi wap goumen anpil, depi wap kouman, goumen anpil, menm lòske bal lan fè bou, oubyen l pase ou gentan konn ki bal ki pase a baz. Depi wap goumen anpil. E bon ba imdou la yi. Ok. Li wap goumen anpil. Depi nèg pete ou di ok sa sa etel. Ok, ok l pete tel kote, ok m ka avanse tel distans. Ok tel distans si m frape, m ap blese m pa k mouri. Baz depi wap goumen anpil sou sòl wap konn tout bagay sa yo baz. E pa san rezon lè nèg la leve yon gal li grrr e gwo lòt la ret konsa lap gade l. E pa bal nèg la pa pran monchè. Se pòte a k pa rive. E pou an te ak pa rive Pou kesyon Pou kesyon Pou kesyon gang rezo da ite a baga ki pi fasil bas Ki pi dous Pi fasil bas Pi pi fasil Pi pi fasil Dous Da e Si gang te gen kran Yo ta pral nan de yo yo bas Yo, gwo pawòl ou di la e bon. Lakay nou pa jere yo non. Baz, si gang gen kran, al nan pwovens yo. Si yon gang ou gen kran, al nan pwovens yo. Gwo pawòl li di la e David. Mpa konn si ou konprann sa l di an non. Men gwo pawòl li di la e. Baz, si gang gen kran, al nan pwovens yo. Baz, tout pwoblèm Ayiti a, se sèl ti Pòtoprens lan ou tande a baz. Se sèl ti zòn sa ou tande a. E pa zòn metwopolitèn lan non. Se sèl ti blòk sa wi baz. Frè pam, ou konn kòman lakay ye ni tozen gran gwav la, bwòdè depi ti wap. Depi ou fè wè, depi ou fè règ, baz. Avantaj ki genyen, kote m sòti an, kote m sòti an pa gen 20 mil moun. Tout konn moun, tout konn vizaj tout lòt. Depi ou paret yo di, eeyy, kòman ou fè la? Kiyès ou ye? Nèt. Kiyès ki mennen w? Nèt. Baz. Ti gwav lakay. Bon, bon bagay lè m di moun yo lakay. Depi m bloke tèt wout Tapyon, pa gen lòt kote pou pase. Ou tou bloke la baz. Depi w bloke tap yo. Ou tou rete. Wal fè pa bon nan yo. Wal fè bouda mouye kaka voye. Moun grangwav ap devore. Ou tou vini ap tann ou anba a baz. Ou tou rete. Baz ou wè kote m soti an baz. Tande te gen 3 k vin. Tande gen 3 k vin vole m tap fè reto. A lè David te sou menl lan ou sonje epok m pa nan kaka. He Twag vin vòlè yo gentan tire on patnè k rele blan ki son elektrisyen gon on patnè k konn rann lapolis sèvis ki rele koupe m di koupe n gon sèl solisyon la li di sal ye m di ann bloke tapyon nan nik rive n fon machin koupe an kwa epi n di moun anba yo veye anwo veye anba. Vyalè e kilti moun sa yo menm. Vyalè an vòlò yon mamit pwa. Vyalè a danje. Vyalè an vòlò yon gode pwa. Mesye, mesye, mesye, an retounen nan sa n t ap di yo. Kounye la, an imajine, an imajine nou elimine Ti Lapli, nou elimine Izo, nou elimine Lanmò Sanjou, menm lòske yo pa merite elimine. Tande sa m ap di w la wi, sa m pral di anpil moun pral kouri dèyè m wi, menm lòske nèg yo pa merite elimine. Tande sa m di w la wi, an n di nou pran nèg yo, nou mete yo nan prizon. Tande sa m pral di an wi, an n di ou mete yo nan prizon. Eske n gen yon prizon pwofesyonèl Ayiti? Ki sa l pral aprann anndan prizon an? Si l ta rive sove, pou l di l pa p tounen nan gang si l ta rive, si prizon ta kraze, ki sa l pral gen kòm pwofesyon anndan?